Salut à tous non pam se Lefrapson Sully mwen kontan pataje video sa ansanm avèk ou ladann nou pral pale de kòman pou w depoze demand pèmi detid ou yon pèmi detid se yon dokiman ki enpòtan e endispansab pou gen dwa rantre o Kanada pou w vin etidye donk si w fè demach la byen wap jwenn li si w fèl mal ou pa byen depoze ranpli papye w e depoze yo se sur ke ou kapab pran yon refi e pou evite refi sa nou envite w swiv video an. du commencement jusqu'à la fin et poze kesyon pou kapab sur ke ou byen konprann etap yo pou pa rate anyen nan demach ou an pou reyisi pwojè ou an. Slogan li pa lòt se sa m pa konnen an se li m pap di w men tout sa m konnen m ap di w li e m ap. eksplike w kòman pou w fè l. Le Fabson pa di w sa pou w fè sèlman men li eksplike w kòman w fè l. Donk Le Fabson nan sans sa a li trè laj e li pa kache anyen konsènan demach pou w fè pou w rive kote w vle rive an. Pa sèlman o Kanada, o Zetazini, an Frans, whatever kote men pou lenstan mwen fokis o Kanada pou fasilite jèn ki Ayiti e toupatou dan le mond ki ta renmen rantre vin etidye pa bò isit. Donk jodi a jan m te di lan nou pral debat kesyon pèmi detid lan ki s on pwen enpòtan nan diferant faz pou kapab rive rantre nan peyi Kanada pou etidye. Ke nou pral gade nan premye pati diferant pyès e dokiman ou bezwen prepare pou ou kapab soumèt avèk imigrasyon. pou yo aksepte w. Answit lè n fin gade pyès sa yo nou pral analize pyès sa yo youn aprè lòt kòm si n pral fè yon analiz detaye dè pyès a soumèt e an twazyèm lye ki sa n ap fè n apral ba ou dè trik e astis nou toujou fè l e n ap fè l ankò ba ou konsèy kle pou reyisi deman de pèmi detid ou an paske ekoute anpil moun panse ke le fèt ke ou gon admisyon le fèt ke ou di wap vin etidye otomatikman imigrasyon oblije baw viza e pou etidyan non non non non yon viza toujou rete diskresyon komite ou byen konsil kap deside sou viza an donk se pyès se dokimantasyon se eksplikasyon Se bagay sa yo ki pral vrèman bay pwa avèk dosye w lan pou ou kapab reyisi jwenn pèmi detid la. Eben, deja, m swete nou bon vwayaj paske chak moun ki swiv videyo sa a pa gen mank ke dosye w pral gon kalite enpekab pou ou kapab rive pa bò isit e se pati pou les pièces à fournir. Mèsi paske ou kontinye gade videyo a. M espere ke premye pati an ou te swiv an detay diferant pyès ke w ap bezwen pou soumèt. E pa bliye chak pyès sa yo yo enpòtan pou bay dosye an fòm e fon ke l ap bezwen pou kapab. reyisi jwenn pèmi detid lan pou ou kapab rive atenn objektif ke ou genyen. Mentnan nou pral analize pyès sa yo youn aprè lòt e nap kòmanse avèk fòmilè de demand prensipal la. Ok, jan ke n te anonse an, la mwen gen fòmilè de demand prensipal la, se li menm ki mèt koze an. Fòmilè sa ou pa ka fè erè ladan li paske si ou fè erè ladan li ou pral genyen wap pèdi anpil tan paske yap voye dosye an tounen bak e letan pou korije sa ap pran pil tan delè poste w e si se pa email tan mye men kanmèm lap pran tan donk nou bezwen dekouvri tout astuce e trik pou n byen ranpli fòmilè lan afin ke nou evite pèdi tan. Sèks maskilen ou feminen, donk dat de nesans, lye de nesans, peyi ou teritwa. Sa vle di, nan lis dewoulan sa, ou pral chwazi ki kote ou fèt, byensi, sa pral Ayiti. Sitwayènte, si ou toujou Ayisyen, w ap make Ayiti. Peyi de rezidans aktyèl, sa ka rive ou se Ayisyen men ou p ap viv ann Ayiti pou lenstan. Pa bliye lè n di peyi de rezidans, sa pran Ki kote ou ye e pa kòm vizitè men kòm rezidan, sètadi kòm yon moun ki nan peyi an la. Epi la l di peyi ou o teritwa ke vous avez visite au cours des cinq dernières années. Tout kote ou te ye, ou te fè plis ke si mwa, fò w fè konnen yo la. Si pa t genyen, ou mete non e tout sa pral an nwa. Pays de teri ou teritwa ou vous effectuez la demande. Sa se si kote ou fè demand lan diferan de kote ou Ou se rezidan an. Donk la w ap pral chwazi l si non ou di non. Paske se toujou la menm istwa. Men fò w pa kite oken oken kaz, oken kazye vid. Dakò, la se pou eta matrimonyal ou, si ou konjwen de fèt, selibatè, divòse, marye, separe, etsetera. Isi se detay sou konjwen an, si ou ta marye. Oubyen si ou an inyon libre. Si ou te deja marye avan ou gen maryaj sa a, w ap di l, sinon w ap di non. Sa a pral an nwa. Ki lang ou pale? Lang matènèl an jeneral nou se kreyòl. An prensip, ou sipoze jwenn kreyòl la. Epi, ki sans sa pral bay? Ok, kreyòl Ayiti. Donk, la a nou pral di nan ki lang nou kominike plis lakay nou, swa se angle, franse oubyen lè de. Epi, n ap di nan ki lang nou plis alèz. Paspò, w ap bay nimewo paspò w. Teritwa, e sonje n toujou di sa, e di l talè ankò, fòk paspò w gen bon ti tan sou li ankò. Pièce d'identité en plus de passeport, selon l'autre pièce, on permis de conduire euh, tout ce qui est identité au cafonné, mais c'est pas obligatoire. Pas on juste sélectionner. Non. Carte de résidence permanente aux États-Unis. Résident permanent aux États-Unis, non, ici. Sous ces résidents, toi, dit oui. kordoni La ça va être informatif. Youn nan erè nou toujou fè nan adrès lan n konn bliye mete enfòmasyon kòm postal. Ke se swa se isi, si adrès domisil lan se menm avèk adrès postal lan n ap di idantik pou wi epi tout sa pral nwa men fò n bay tout ti detay, nimewo ri an, non ri an. Peyi, teritwa, isi toujou si se pòoprens, si se miranbalè, si se gonayiv, peyi se ayiti, isi pwovens an jeneral lè w rive sou ayiti li pral enpe pa kab gade isi isi donk se enpe sa men an jeneral Kòd postal lan, ale sou Google, w ap jwenn kòd postal vil ou. Tape kòd postal Pòtoprens, kòd postal Gonayiv, kòd postal Okap, w ap jwenn li. Epi nimewo telefòn, w ap di autres, sa se pa Kanada ou Etazini, w ap di autres, epi w al ajoute nimewo a la. Sa se faks, w ap kite l konsa. Isi detay sou etid ou pral fè a, non lekòl lan, trè enpòtan, nimewo. nivo detid ke w pral fè an, si se yon bakaloreya, si se yon diplom, si se yon sètifika, fò w presize l, nan ki domèn. Donk la eseye pou yon domèn ki pi pwòch posib paske se pa si w pral jwenn tout domèn yo afiche. Nan ki pwovens, si se Kebèk, si se Ontaryo, si se British Columbia, e nan ki vil, si se Monreyal, si se Chèbouk, si se Laval, si ki kote, epi la se adrès, rès adrès lan kòm non, nimewo, ri, isi se non lekòl lan, etsetera, etsetera. Epi dire etid lan de tèl dat. a tèl dat. Trè enpòtan. La se yon ide sou kou etid la an, ki kou an jeneral. Si nou gen plis detay ke n bezwen kòm enfòmasyon, mande mwen tanpri silvouplè, m ap kapab ba nou. Kiyès k ap peye lajan yo, se paran oubyen se yon lòt moun? Oubyen èske se nou? La nou pral di sa. Skolarite, Lis detaye de tout etid ke w fè. Pa kite anyen vid. de pa egzanp la nou nan an nou di de jwen jwen 2021 gen de jwen 2020 a jwen 2021 mwen te etidye tèl kote de tèl dat a tèl dat mwen etidye tèl kote e si kote ou te travay pa kite okenn okenn kòm e Kòman m ka di sa? Pa kite oken mwa ki vid. Pa egzanp, si w di de jwen 2020 a jwen, a jiyè 2021, oubyen a jwen 2021, next lan sipoze de jwen 2000, me 2019 a me 2018. Donk fòk ou pa kite mwa ki vid, fòk ou di sa w t ap fè. Ou pa oblije bay tout detay. Si gen de peryòd, de long peryòd ke w t ap etidye e travay an menm tan, oubyen ou te san zanplwa, oubyen ou te fè plizyè anplwa, w ap bezwen mete non tout òganism oubyen kote w te travay yo. Jis ou ka di plizyè anplwa. Isi la ou di plizyè anplwa. Anplwa divè. Gade divè. Epi sa va èt kòrèk. Men se toujou pa kite anyen vid. E tout sa k dwe vid, mete SO oubyen NA. Toujou, toujou, toujou, se trè enpòtan. Epi nan pral tonbe nan antesedan, ekskize, nou pral tonbe nan antesedan, si ou gen 18 an e plis wap reponn, tout sa ta dwe nou si ou pa gen oken dosye nan tribinal lajistis. an prensip. Men si gen youn ki wi, ou pral bezwen bay anpil eksplikasyon e sur ke eksplikasyon sa yo, yo kapab tounen kont ou si tout fwa yo ta jwenn de dosye ki aplikab ki anpeche ke yo ba w viza. Epi anfen isi w ap di wi ou vle yo kominike ak lòt moun, w ap klike isi pou sinye isi pou w dat e la ou pral valide. Siw fon erè ou pral wè li pral dim sa mwen gon erè e si sur kem gen plizyè li pral an rouj ou gade isi se rouj sa vle di gen anpil chan ke ou ka gen erè donk se sa tout kestyon ou ka gen an plis ekrim relem whatsapp email mwen prè e dispoze pou ede ou e asiste ou. Dezyèm eleman ou bezwen pran an konsiderasyon oubyen dezyèm eleman nou pral analize se lettre d'admission an. Sa pa konplike poukisa se paske Se pa ou k fè l. Se inivèsite an, sejèp lan, lekòl pwofesyonèl lan oubyen sant de fòmasyon an ki voye l pou ou. Se jan ke yo voye l pou ou an, se konsa w ap transmèt li. Men sa w bezwen veye, ou bezwen siveye ke tout enfòmasyon ki ladan l yo konfòm avèk enfòmasyon ki sou paspò w, non w, prenon w, adrès ou e lòt enfòmasyon pèsonèl ke w genyen ki nan lèt lan. E ou bezwen asire tou ke ou genyen vrè lèt d'admisyon pou sesyon ke ou pral mande pèmi detid la. Pou ki sa? Paske si ou gen yon etid ki pral dire 3 zan ou bezwen yon pèmi pou li, ebyen lèt lan dwe mansyone 3 zan. Si ou gen yon lèt ki mansyone 1 an, y ap ba ou pèmi pou 1 an. Si w gen yon lèt ki mansyone dezan, y ap ba ou yon pèmi pou dezan. Si w gen yon lèt ki mansyone katran detid, y ap ba ou yon pèmi pou katran. Donk, se byen enpòtan de w tasire ke ta lettre d'admission explique en detay dure etid lan etou etou. An jeneral, pa gen enkyetid sou sa paske se inivèsite an oubyen lekòl lan k ap anchaje jis ou menm ou bezwen telechaje dokiman sa a sou òdinatè w e televerse li nan dokiman nan lis de dokiman ke ou pral soumèt avèk imigrasyon. Lòt pyès ankò nou pral gen pou nou analize se premyè paj paspò. Bon an jeneral, kisa m ka di la a, pa gen twòp detay sou sa. Men, se byen enpòtan ke w verifye ke li klè, li lizib e li nan fòma ke Ministè Imigrasyon li menm li egzije ke swa se pdf ou byen nan fòma jpeg. Se trè trè enpòtan, pou ki sa paske dabò fòk paspò w pa ekspire e fòk li rete kantite tan ke w ap bezwen pou etidye an omwen l sifizan. E an jeneral, lè imigrasyon Kanada ap bay viza, li bay an fonksyon de kantite tan ou rete sou paspò ou. Men lè w bezwen yon pèmi detid, ou pa bezwen yon viza de sejou. Donk, pou yo ba ou pèmi detid lan, fòk yo wè w an mezi pou w vwayaje a tan e paspò w a se valid. Donk, nan sans sa, ou bezwen vrèman asire ke paspò w valid, gen yon fotokopi ki klè e lizib, keseswa avèk telefòn ou oubyen avèk yon. tablèt oubyen avèk yon skanè ou skane men fò l klè e lizib e nan fòma ki akseptab, jpeg, png oubyen pdf. Se trè trè enpòtan. Mentenan nou rive nan etap resous finansyè, lajan, fon. Ki kote w ap jwenn lajan pou w peye etid lan? Sa se ou k pral reponn. Ebyen repons lan se li menm ke imigrasyon ap tann nan menw. Kòman? Sa vle di yo bezwen ke w bay dokiman ki pwouve ke w gen ase lajan pou peye etid lan. Dokiman sa kapab yon lèt ke yon bank bay bay avèk ou menm oubyen avèk yon paran w, yon papye ki pwouve ke paran w gen ase resous ke swa dè antrepriz oubyen dè resous pou pran swen oubyen pou founi yon lajan pou peye etid ou, e tout lòt dokiman ki ateste posibilite e mwayen resous finansyè ke oumenm ou genyen oubyen paran ou genyen. Lè n di paran, li kapab yon papa, yon manman, yon matant, yon tonton, li ka yon bon zanmi tou. Men mwen toujou ankouraje e li prèske obligatwa ke ou founi yon lèt, Lòske se pa ou menm ki bay prèv de finansman an, fò ou bay yon lèt ki akonpanye prèv de finansman an. Lèt sa se kòm yon lèt de kouvèti. Ankò, si w bezwen plis detay sou kòman pou depoze deman e pou prepare demand lan, ki kantite lajan ou bezwen etc. Mwen bay tout sa yo deja e mwen pral mete lyen an pou klike pou al gade konbyen kòb ou bezwen. ou founi pou yo kapab jwenn ase pou yo wè w gen ase resous pou peye etid la. Lòt pwen kòn pral analize se sa ke nou rele yon lèt eksplikativ. Lèt eksplikativ lan se ou menm ki prepare l. Li pa obligatwa sensèman. Li pa obligatwa, men li rekòmande. Ou eksplike pwojè etid ou, ou di men sa w swete fè, men poukisa w chwazi pwogram nan, ou se tèl etidyan, non, prenon, e ou chwazi tèl pwogram, donk ou ta renmen jwenn yon pèmi detid pou w vin etidye o Kanada. Li ase senp, siksent, men brèv, Ase klè tou pou w defini objektif ou e pwojè detid ou. Se pa yon jounal, se pa tout yon kourikouloum vite, men se vrèman yon lèt, yon demi paj oubyen yon paj apeprè pou w eksplike pwojè a. La ankò, nou kapab toujou ekri m si n bezwen resous e zouti pou n reyisi fè yon bèl lèt ki pral vrèman akseptab ozye de moun k ap deside sou pèmi detid ou an, sou demand pèmi detid ou an. Ok, la nou rive nan pou n analize sètifika dakseptasyon Kebèk lan. An jeneral, pa gen gwo analiz ke n pral fè sou sa paske se Kebèk ki te deja founi w dokiman sa. Se jis toujou konfime e verifye ke li gen bon non, bon prenon, bon dat de nesans ou e lòt enfòmasyon pètinant e pèsonèl sou ou. Apa de sa, sètifika dakseptasyon Kebèk lan, ebyen an jeneral, ou jwenn ni, si n ta kapab tou bay detay sa, lè ou fin jwenn demand dadmisyon an, Epi ou ekri Le Québec, ou di Le Québec ou vle pou li ba ou yon sètifika dakseptasyon. E anfen, twa dènye etap yo, se ki sa yo ye, se peye frè an, e tann ke imigrasyon voye yon lèt ba ou pou al fè anprent dijital, e tann ke l voye yon dokiman pou al fè sa ke nou rele sètifika medikal oubyen pou al fè yon tès medikal. Nan premye fòmilè ou te ranpli a, alafen ou pral jwenn anpil kesyon ki konsène èske ou te gen dosye kriminèl, èske yo te arete ou, èske ou te si, èske ou te dat, èske ou te dis. Enben, piske ou te di non, enben, avèk anprent dijital ou, anprent lan se pa paske pou bèl, bo vizaj ou, pou bèl cheve ou yo fè l, ni se pa pou yo kapab kòmsi deranje w men si pou yo al gade nan tout fichye kote w di w te abite, tout peyi w te pase e nan fichye pa yo Kanada pou y al gade avèk anprent dijital ou si w pat kite tras e de movèz tras pou y al gade èske toutafè w clean. Depi w konnen tout clean ou pa bezwen pè bay li si w konnen l pa clean tou ou pa konnen a mwen kote jwenn yon gras ebyen se se sa la demarche. Fò w bay anprent dijital ou pou y al chèche enfòmasyon kriminèl sou ou si yo kapab konfye w yon pèmi detid pou vini kòm yon etidyan e pou vini tou kòm yon rezidan tanporè byen si paske w ap vin rete pou plis ke 6 mwa. An gwo se sa, nou sot analize pwen pa pwen diferant pyès ke w ap bezwen e nan dènye pwen nou pral jis ba ou kèlke trik e astis pou kapab konplete e tèmine demand ou an. Ebyen m espere ke video sa te fè w plezi men avan m ale fò m bay truc e astus trè enpòtan premye truc nap ba ou toujou bay verite nan tout enfòmasyon ke wap ekri nan dokiman ofisyèl wap voye vini isit o Kanada yo se trè enpòtan ke ou swanye enfòmasyon ke wap voye ale yo paske yo ka retounen kont ou si w voye yo mal oubyen w bay manti ladan yo. Yo pap jwe an favè w. Dezyèm trik nap ba ou, tankou n te di w nan kòmansman an, pran san w. Prefere w pran tan, men w reli, ou revize, ou gade 2, 3, 4 fwa dokiman w ap soumèt lan avan w soumèt li. Paske yn fwa soumi, le dokiman li kòm li vin pa pou ou ankò, li vin apatyen avèk imigrasyon. E enfòmasyon w bay ladan nan, se sou li l pral chita. E pa kont, si l gen erè tou, li pral fè w pèdi tan e dosye w lan li pral vrèman an soufrans. Lòt trik ankò, toujou toujou rete pozitif nan demach ou a. M rele sa trik men se yon konsèy sakre. Poukisa? Paske anpil fwa nou ap soumèt demand lan, nou di ou kwè m ap bon, èske m ap bon? N ap di kèt, m pa ta vle pa bon. Men di ou bon, w ap bon. W al chèche yon pèmi detid, w ap jwenn yon pèmi detid. Paske se la pyès mètrès an matyè de dantre ofisyèl o Kanada. Se sur ke se demand lan ki premye eleman de baz lan, demand e admisyon an, lèt d'admisyon an. Men san pèmi detid lan, menm si w gen 10 lèt Dat misyon nan men w, ou pap ka remete pye w o Kanada. E se pou sela, di nou ke lè nou ap soumèt jan de dokiman sa yo, lè nan jan de pwosesis sa yo, rete kalm, rete pozitif, e toujou chèche bon konsèy posib, poukwa paske gen anpil moun k ap bay enfòmasyon, gen anpil moun ki gen chanèl, gen anpil moun ki sou Facebook, gen anpil moun k ap ekri, men al gade ki sa y ap di, al gade eske yo vrèman nan reyalite nou, eske vrèman yo rejwenn sans. travay nou an, sa objektif nou an e èske tou se pa de moun ki ap aprivwaze e plita pou al chaje nou de lajan ke nou menm nou pa menm genyen. Donk anfèt, se sa mwen te genyen pou ou kòm konsèy e astis, evite toujou toujou akè, toujou toujou moun k ap. pwomèt, swa bous detid, k ap pwomèt demach, k ap pwomèt si, pwomèt sa, e apre pral do fè transfè, voye pou yo. Evite toujou moun ki ap mande w enfòmasyon pèsonèl yo, paske jeneralman se de moun ki ap pirate kont nou. E sitou, si ou gen kwakseswa kòm enfòmasyon, kòm demach, kòm demand, kòm dokiman ke w vle verifye, pa bliye m toujou la, email nou toutemavi pwen, toutemavi 2030 akomersyal gmail pwen kòm. transfere nou dokiman an sou WhatsApp, sou email, nap kapab valide l ansanm avèk ou e wap kapab gen bon enfòmasyon. Janm te di talè nou rive nan fen sesyon an, donk pa bliye nan dènye videyo an nou te pale de kòman pou depoze demand d'admisyon e jodi an nou sot ba ou an detay ki pyès wap bezwen pou soumèt demand pèmi detid ou e nou te analize pyès yo youn aprè lòt ansanm avèk ou. Pa bliye, san pèmi detid la ou pap ka rantre o Kanada. Donk fò demach lan byen fèt e fò ou respekte tout fòmalite yo, depoze lajan an. Lòt truk ke m te genyen, m pat gen tan di nou se toujou gen yon kat de kredi oubyen yon kat de debi. Si ou pa genyen li, fè yon zanmi ou, yon fanmi ou, yon moun pa ou ki genyen l ki isit oubyen ki nenpòt kote ba w enfòmasyon sou kat li e transfere lajan pou li. ou kapab peye pou li paske se pi bon mwayen pou peye se pa kat de kredi. Nou kontan konnen ke nou te sèvi w byen lè w ekri nou, lè ou bay yon kòmantè e mèsi bokou. Mwen espere ke videyo sa te fè w plezi, ou te renmen l, toujou pataje l, abòne avèk chanèl la e kite yon mesaj, yon like. Nan pwochèn videyo nou pral pale ou de kòman pou ou reyisi travay pandan ke w ap etidye o Kanada. pou. Pandan w ap fè demand pèmi travay detid lan, gen yon kote pou kwoche pou di ou vle travay pandan ke w ap etidye, e se sa n pral pale w nan pwochèn videyo a, n konnen sa ap enteresan, paske pandan w ap etidye, w ap travay, n ap fè kòb, n ap etidye, epi apre etid lan pou w kapab gen gran pèmi travay ou, e finalman pou w kapab fè demand de rezidans pèmanant ou. Nou kontan konnen ke ou tou, pa egzanp, ou trè preokipe avèk pwojè ou. Nou konnen sa, kèlkeswa kote ou ye, ann Ayiti oubyen nan lòt peyi, depi ou se Ayisyen, ou gen yon pwojè, ou kwè ladan l, e nou ankouraje ou, mwen ankouraje ou, mwen di ou pa abandone, pa lache, rete pozitif, Pa tann koute pèsonn moun kap di w ou pap reyisi avèk li. Wap reyisi, wap etidye, wap gen diplome ou, wap reyisi jwenn tout sa w bezwen si w rete pozitif. Ale mwen renmen w anpil e sitou sourire. Kenbe la avèk nap rankontre nan pwochèn video a.